Bonjour bonsoir la famille byenvini tout moun se yon plezi kòm dabitud nou konnenl deja pou mwen la avèk nou poum pote emisyon pa nou an pou nou Mon Editorial avèk Yanick la ou sou tak 509 tout ayisyen konekte si w poko abòne map envitew abòne aktive ti klòch notifikasyon pou ka rete konekte avèk nou Konsa w pap rate okenn nan videyo nap genyen poun poste yo. Jodi a se dimanch 23 avril, nou pral fè yon emisyon byen rilaks, byen chill la paske jodi an e se yon lòt okazyon nou genyen poun kontinye demaske vagabon, de seri de nèg ki te genyen yon diskou agresif, yon diskou yo te montre yo te avèk pèp, yo te pou pèp e jounen jodi a anpil nan yo Yo anndan vant bèf la, anpil nan yo nan yo nan pouvwa, yap souse, yap byen pase, yo bliye tout pwomès yo te fè popilasyon an. E depi kèk tan la, nou konstate fenomèn zonbifikasyon an, li ap lap pran yon lòt dimansyon, lap pran yon lòt nivo, e se ayisyen nou ye, nou konprann depi yo di nou zonbifikasyon, kesyon zonbi an nou konnen sa l ye. Se kòm si moun ki pa gen bon sans yo, moun tèt bese, tout sa yo di yo wi chèf etc. Ebyen, nan kesyon politik an Ayiti, mesye dam sa yo ki sou pouvwa yo la, gouvènman Ariel Henry an, definitivman, nou menm ki fè pati de popilasyon an, yo zonbifye nou. Byen antandi se pa tout moun non gen moun je kale dayè mwen menm m chwazi soti kò m nan sèk zonbifikasyon an paske malgre van ze mare malgre menas malgre presyon malgre apèl pou menase vi m vi fanmi m eksetera m toujou chwazi rete konekte avèk travay la rete fèm sou desizyon m paske nou pa ka kontinye nan menm lojik la nou pa ka kontinye nan menm lin sa ke n ap pran an ok y ap touye nou nou pa pale. Y ap kidnape nou, nou p ap pale, y ap apovri nou, nou p ap pale, alòske nou konnen byen kiyès k ap bay nèg yo zam. Nou konnen kiyès k ap finanse gang yo. Nou konnen kiyès k ap finanse bandi yo. De tanzantan, lis ap soti pa bò kote Etazini, lis ap soti pa bò kote Kanada. La a peyi vwazen nou, kèl hont! ap mete entèdiksyon dantre lakay yo pou yon gwoup politisyen, moun nan sosyete sivil, moun nan sektè prive, k ap finanse gang, k ap finanse bandi. Bon, ki sa pou yo di nou ankò la a? Ki sa pou yo di nou ankò si se pa nou menm ki pou asime responsabilite nou, ki pou leve eskòp figi nou pou nou di nou pa kapab ankò, nou p ap ka kontinye ankò? Ebyen, toujou nan menm lojik de zonbifikasyon sa a, Nan moman la, sektè prive a kenbe Ayisyen nan gòj. Yo kenbe nou nan gòj, sektè finansye an patikilyèman, yo kont, yo pwofite de sitiyasyon an la pou yo kontinye fè kapital ekonomik lan, pou yo kontinye brase lajan. Moïse Jean Charles nou konnen depi yon bon bout tan, li menm li te pran pozisyon l vizavi de politik bank yo ap mennen. Bank yo, ki ap fè yon pakèt lajan, bank yo ki ap monte to dola eksetera pou yo tire pwofi, pou yo fè lajan, bank yo ki mete kanbiz nan lari a pou achte dola, pou vann dola pou yo. Donk jounen jodi a pa rapò avèk sitiyasyon sa a, se nou menm malere malerèz ki toujou anba. Ebyen, finalman nou pral rive nan yon limit kote ke nou pral oblije bay Moyiz Janchal rezon pa rapò avèk yon pakèt denonsiyasyon l t ap fè nan kesyon bank yo. Kounye a w ap wè gen yon gwoup fanm ki deside yo menm lè y ale nan bank, bank yo pa vle ba yo lajan yo, yo mete yo toutouni. Modòd la se toutouni. Ou rive nan yon bank la, ou vin chèche dolà, bank la pa vle ba w dolà ou, yo di w mete w toutouni. Gen bank ou ale, ou wè bank lan, l ap pran lajan, l ap pran dolà. Ou menm ou vin fon retrè ki an desa de kantite dola lòt lòt moun nan ap bay a dwat oubyen a goch ou an. Ou menm ou nan mitan wi. Yo di w kareman yo pa ka ba w lajan sa a, se 100 dola yo ka ba ou. Gen bank ki di w se 100 dola ameriken l ka bay. Gen bank ki di w se 200 dola ameriken l ka bay. Gen lòt ki di w pa gen dola retounen nan inèdtan, retounen nan dezèdtan. Alòske, Lè w te vin mete lajan w lan nan bank lan, yo pa t janm di w madam oubyen mesye nou p ap ka pran dola nou gen twòp dola. Yo pa t janm di w kantite dola w te pote a te twòp pou yo yo p ap resevwa l. Okontrè, se pran y ap pran, se pran y ap pran, se pran y ap pran. Se pran yap pran an, ou menm kounye a lè w bezwen lajan w lan w te vin epanye w te vin sere lakay yo a, yo gen difikilte pou yo ba ou l, yo di w yo nan enposibilite pou yo ba ou l, swa paske yo limite kantite lajan yap bay lan, kantite dola yap bay lan, oubyen yo pa gen dola ditou la a, yo pa apwovizyone yo an dola. pitit ou lekòl pou peye, ou gen moun sou kabann lopital ki bezwen swen, ou gen moun nan mòg ki bezwen antere, ou gen konstriksyon wap fè, ou gen tout kalite pwoblèm nan degwenn ou sou tèt lajan w lan, epi nèg bank yo, mesye dam bank yo yo di w lajan sa a, se lajan pa yo li ye nan moman an la, li pa ka disponib pou ou. Ebyen, nou ap genyen pou n retounen sou dosye sa a paske Moïse Jean Charles nan okazyon fèt li, li te deside pou l al fete avèk moun Wanament, senatè a debake, gato koupe, chanpay debouche, se te bagay wololoy ki t ap fèt, ebyen, li pwofite pase pran bank yon lòt fwa ankò. Li kontinye ap mete mizangad sou popilasyon an, li kontinye ap di moun yo, men ki sa, men ki sa, men ki sa, si yo pa reyaji le pli rapidman posib, men ki pwobabilite ki genyen pou bank yo kontinye mete pye sou kou yo. Donk, nou pral genyen pou nou pataje tout enfòmasyon sa yo avèk ou nan yon ti moman. Men, nan chèche, nan fouye, nan achiv mwen m tonbe sou yon videyo. Byen antandi, ou pral wè de kiyès m ap pale nan videyo a. Se sur ke endividi sa a, ou gon ide de li. Sa lè wi. Paske fòk la nou kòmanse ap gade la, se nan okazyon manifestasyon ki te gen. Nou wè polisye yo ap debleye lari a, polisye ap debleye, retire wòch. Se nan kad Manifestasyon opozisyon politik la t ap fè sou prezidan Jovenel Moïse. Y ap fè manifestasyon, boule kawotchou, kraze brize, ou konprann, paske yo te estime jan bagay lan t ap fèt lan andedan peyi an, bagay la pa t dwe fèt konsa, bagay yo pa t bon konsa. Ebyen mezanmi, endividi sa a, endividi sa a w ap gade la a, nan moman n ap pale a, ki kote l ye? Ebyen se ansyen senatè Ricard Pierre, ansyen opozan politik a Jovenel Moïse, jounen jodi an se aktyèl minis de la planification et de la coopération externe. Sa vle di li pase de opozan politik a byenfetè. Li pase de opozan politik a jwisè. Jounen jodi a se jwi nèg yo ap jwi, li pase de opozan politik avèk yon nèg ki ap souse manmèl, ki ap byen pase, ki ap jwi lajan leta. Fòk mwen di nou onètman, m pral fè nou gade videyo a paske nou pral gen pou n analize videyo sa avè m etap par etap. Deja fòk mwen di nou, gen moun la a ki ap gade videyo a, Ki pa renmen lè m pale de Jovenel Moïse. Avanti a gon moun ki di m kareman, Le fait que Yanick tout tan w ap pale de Jovenel Moïse w ap pran e e e Jovenel Moïse an paralèl avèk sa k ap pase andedan peyi an e li ap ba ou yon aspè de propagandiste. M di kòman w eksplike sa? Kòman w eksplike sa? Jodi a la il nè pli kesyon de Jovenel Moïse. Jounen jodi an sa k ap pase andedan la repiblik se nè pli ni kesyon de Jovenel Moïse. Gade dat yo touye Jovenel Moïse. Ou ka pran Jovenel Moïse an egzanp paske se menm moun ki te anfas Jovenel Moïse yo ki sou pouvwa a. M jamè ogran jamè m pa janm mete Jovenel Moïse sou yon pyedestal, sou yon twòn, pou m di ke Jovenel Moïse a ete le pli pafè dè prezidan, jamè ogran jamè. Men kote ou soti avèk kesyon pwopagandis sa a? Ou konprann? Donk, sa m vle nou konprann jodi a, se pa yon kesyon de Jovenel Moïse, se yon kesyon deta nasyon, se yon kesyon de peyi, se yon kesyon de sosyete. E mwen menm ki sa m te pran kòm egzanp poum eksplike e zanmi an ke pale de Jovenel Moïse, pale de asasina prezidan Jovenel Moïse se pa yon kesyon de pwopagand, se pa yon kesyon de jovenelis, men pito se yon kesyon de souvrènte nasyonal, se yon kesyon de Ayiti ki ajenou, se yon kesyon, se yon move, se yon move presedan. Se yon movèz referans jounen jodi a, se yon movèz etikèt ke nou genyen lè yap pale de Ayiti, Ayisyen touye prezidan yo. Poukisa? Paske si dan le tan te gen yon egzanp ki te trase depi 1804 lè yo fin asasinen Desalin te gen egzanp ki te trase pou yo di pli jamè sa nan istwa peyi nou prezidan pap asasinen, lidè pap asasinen konsa e kikonk ki drese yo ki kanpe anfas on prezidan eli kikok ki drese yo anfas on chèf deta ap gen on sant sa bon sanksyon ki rezève pou li se te gen des egzanp ki te trase sensenatus lecont pa tap mouri o pouvwa vilbrun guillaume sam ki vin aprè yo pa tap eksploze l avèk palè a yo pa tap touye l sou run palè nasyonal poukisa paske tap gen des egzanp ki trase Otomatikman on prezidan li eli, prezidan an gen yon manda, prezidan an te gen moun kal vote l, se eleksyon l te gen etc. Pa t ap gen okenn rezon, ou te ka toujou pa dakò avèk aksyon prezidan an, ou te ka toujou pa dakò avèk desizyon l ap pran. Se pou sa gen palman, se pou sa gen de reprezantan, se pou sa gen yon konstitisyon ki etabli kòman ou ka voye yon prezidan ale, kòman ou ka dechwe yon prezidan de fonksyon l etc. Jounen jodi an se paske nou bay tèt nou twòp libète. Nou bay tèt nou twòp libète nan sa ki gen pou wè avèk kòman n ap fè politik, fason n ap òganize politik andedan peyi an. Ou pa dakò avèk nèg lan, se boule kawoutchou, se distribiye mil goud, moun pran lari, boule, kraze, dechèpiye bagay moun, aba aba aba, epi aprè tout moun aksepte l kòmsi l te nòmal, tout moun aksepte l kòmsi se nòm nan, kòmsi se prensip lan, epi aprè, Nou rive nan limit kote ke opozisyon, sektè prive, oligak konwonpi mete tèt yo ansanm, fou yon konplo touye yon prezidan, epi kounye a, lè n ap pale de Jovenel Moïse pa rapò avèk sa k pase an Ayiti, pou moun ap di w se pwopagand. Donk, kèlke pa, lè yo di w Ayisyen gen yon bagay ki pa fin kòrèk, ki pa fin dwat lan, wi se vre. Se vre, ke w te dakò avèk aksyon Jovenel, ou pa t dakò avèk aksyon Jovenel, ke w te dakò avèk yon ansanm de desizyon l te pran, ke w pa t dakò avèk yon ansanm de desizyon ke l te pran, jounen jodi an la, li pa la ankò. Wi se vre, aksyon, desizyon ke l te poze yo pa p efase eksetera. Yo kontribiye kèlke pa nan kote nou ye la a, paske Jovenel Moise, Ariel Henry, l te chwazi Ariel Henry eksetera eksetera, jiskaske blan an finalman enpoze nou Ariel Henry. Donk, Se yon ansanm de desizyon ki te pran avan. Wi ok, men pa anpeche yon moun ki ap pran, ki vini avèk des idées novatrices, pa anpeche yon moun ki vini ap fè ou, ap fè nou wè la rezon pa rapò avèk yon ansanm de bagay ki te pase, pou nou eseye ap met yon etikèt, Jovenelis etc, ratache l avèk yon gwoup, li pa fè sans. Li pa fè sans. Bon, an nou tounen nan kesyon nan dosye Ricard Pierre la. M pral fè nou tande entèvansyon Ricard Pierre nan kad yon manifestasyon ke yo te òganize, Ricard Pierre te nan lari an, te gen yon pakèt lòt nèg nan SDP ki te nan lari an. Ou pral tande ki modèl diskou l te gen avan E byen antandu aprè l gon lòt diskou. Aprè l gon lòt diskou. Bon an nou kòmanse paske egzèsis lan l ap long jodi an la men fòk nou fè sa nou vle fè a e jan nou vle fè l la. An nou pati. Kenbe batay la jiskobou, jiskaske nou mennen l ale. Pou nou sèl randevou nou menm se batay pou n debarase peyi a de dechè sa ki rele Jovenel Moïse la. Se sa nou vle. Se pa peyi sa a n ap fè. Bon. Nou tande? Yo te gen yon sèl objektif, se te rive debarase peyi an de dechè sa a yo rele Jovenel Moïse an. Mo pou mo n ap reprann Ricard Pierre. 7 fevriye 2021, boum, konplo fèt, yo asasinen Prezidan Jovenel Moïse lakay li. Yo asasinen l, li pa la ankò. Jan nèg yo te vle l lan, jan nèg yo t ap premedite l, t ap kòmandite l lan, yo debarase peyi an de Jovenel Moïse. E jounen jodi an, si n ap gade reyalite politik lan, si n ap gade veritableman estrikti oubyen konfigirasyon klas politik lan, ou pral vin konprann ke Nèg sa yo ki te mete tèt yo ansanm, ki t ap batay ansanm kòt a kòt pou debarase peyi an de Jovenel Moïse, ebyen jounen jodi an, lefèke yo nan pouvwa Ariel Henry an, lefèke yo ap jere la chose publique, y ap jere Leta jodi an, n ap konprann se rekonpans yo yo vin touche. Yo batay, yo kòmandite, yo planifye, Yo finalman debarase peyi an de Jovenel Moïse, ebyen yo pase a la kès. Nou konprann? Yo te envesti tan yo, yo envesti lajan yo, yo envesti enèji yo, yo envesti kouraj yo, yo envesti fòs yo, yo envesti sa yo te genyen kòm vizibilite, fè manifestasyon, kraze brize, mete barikad, fèmen lekòl, Jounen jodi an la, yo nan pouvwa, yo al pran rekonpans yo, yo al pran gaj yo. Ebyen, fòk nou konprann antan k Ayisyen, lè nèg yo ap fè politik, yo pa fè politik pou vin chanje kondisyon lavi vre. Nèg yo pa fè politik pou vin chanje lavi moun nan katye popilè yo, pou vin chanje lavi militan politik yo. E anpil militan politik, yo p ap janm tire leson de sa k pase la a apre asasina Jovenel Moïse, Paske moun sa yo sèl motivasyon yo se ba yo mil goud yo, ba yo ti sak diri yo, ou konprann, ba yo ti lèt bon gou yo eksetera. Se sa ki motivasyon yo. Men, diskou ke swadizan lidè a, swadizan politisyen an t ap veyikile, t ap vann yo a, ofinal lè militan yo gade nan mont yo, yo ap wè l fè 25 è, Lè yo gade nan mont yo, yo ap wè l fè 30, yo ap wè l fè 55 è, paske o final, tout pwomès ke nèg yo tap fè yo nan reyinyon, rale rele militan Channmas, rele militan a goch, rele militan ba Dèlma, rele sesi, rele sela, tout se te blòf, tout se te mannigèt. E se youn dè rezon, nou wè andedan menm opozisyon politik la yo te fini pa divize. Nèg yo te fini pa divize paske objektif lan li te klèman defini. Sou Jovenel Moïse, on gwoup opozisyon oubyen branch opozisyon ki te pi tayt, ki te ka mete moun vrèman nan on kondisyon pou atake, pou kraze brize, pou monte barikad, li pa t lòt ke SDP. Menm lè te gen ramifikasyon Lavalas, te gen ramifikasyon Youri, te gen ramifikasyon on pakèt lòt strikti, e. Moun sa yo pat yo pat fè pwa nan balans lan. E pa rapò avèk sitiyasyon sa jounen jodi an, si n ap gade konstate opozisyon politik lan, w ap wè sèl moun vrèman ki te rete de pa li menm ki pat a yon sèten moman di l ap rejwenn nèg sa yo pou l mennen batay avèk yo paske o final se toujou divizyon ki genyen lè gato pral separe. Moyiz Jochèv ki t ap mennen batay li nan bò pa l, SDP se te yon branch nan opozisyon, Moïse Jean Charles te yon branch nan opozisyon, epi chak moun, chak nèg t ap fè afè pa yo nan bò pa yo. Se pa t janm yon kesyon bagay peyi ki t ap regle vre. Jounen jodi an fòk ou tire leson pou ou avanse. Paske nèg sa yo ki nan opozisyon an, jounen jodi an ki nan pouvwa a, yo menm y ap avanse. Yo tèlman ap byen avanse la, ou pa konn ki stati André Michel, André Michel li plen polisye dèyè l, André Michel ap byen pase, André Michel ap byen viv, o frè de kiyès? Ou frè de kiyès? Kou di sa, gen moun ki di w, oh, Demichèl li pa t janm, li pa t janm ap travay, li pa t janm ap fè kòb, oh, son avoka nèg la ye, eksetera. Men moun ki te konnen avoka pèp la, avoka pèp la te toujou di, se benevòl l ap fè, se bagay benevola l ap fè, eksetera, e li toujou ap defann militan politik, prizonye politik, bon, prizonye politik yo fanmi yo gen kòb, Se pa bagay gratis li te konn ye? Hein? Kote, kote mi, kote avoka pèp lan t ap pase mezanmi pou jounen jodi an, se maten, midi, swa nan otèl. Nèg yo gen sponsor e nèg yo gen kès leta nan men yo. Se yon bagay konsa li ye. An nou avanse avèk Ricard Pierre ki ap byen pase jounen jodi an la, Son moun ki pa gen sans, son moun ki pèdi yon fèy, pase pa gen okenn moun ki tèt li bon ki ta ka panse yo kapab rete nan yon peyi kòm prezidan pou l ap masakre pèp la chak jou. Donk, moun pa enterese a tande sa Jovenel ap di. Li gen yon sèl pawòl pou l di, se ke li retire kò l nan tèt pouvwa a, li pèmèt ke peyi a rale yon souf, li pèmèt ke timoun yo al lekòl. Mph mph Ricard, kisa, kòman bagay la ye? Talè, Pa gen okenn prezidan k t ap rete sou pouvwa a pandan ke y ap masakre pèp la chak jou. Sous matla, Semèn ki sot pase a la mezanmi, Bogi debake avèk e ranfò soti nan Vilaj de Dye, nèg Izo, nèg Bogi yo debake sous matla. Gen moun ki di w se 30, gen moun ki di w se 40, gen moun ki di w se 50 moun ki pèdi lavi yo nan kad pote boure ke bandi al fè nan sous matla. Nèg sa yo ankò, yo ale pou yo pran prizon fanm nan, prizon kabarè a daso, polisye blese, polisye pran bal, polisye viktim. Nan 95, Dèlma 95, kadav atè. Anba Dèlma, kadav atè. Nan zòn Tomasen Laboul, kadav atè. Meyòt, kadav atè. Doko, kadav atè. Akademi, kadav atè. Tout kote ou vire, se chyen k ap manje moun. Kòman sa rele? On festival chien ka fèt? On festival katouch ka fèt? On festival kadav ka fèt? Kòman bagay sa rele? Li pa pote non masak? Li pa pote non tiri? Li pa pote, li pa pote non zak teworis? Li pa pote non briganday politik k ap fèt andedan pouvwa Ariel Henry an? Li pa pote non konplisite politisyen avèk gang, avèk bandi? Li pa pote non teworisme deta? Li pa pote non krim deta. Koman yo relel pikan pierre. Epi mwen menm se sam vle nou komanse konprann. E lè yon moun ap di w, lè w ap itilize achiv sa yo pou montre vrè vizaj nèg yo, pou montre figi nèg yo, mwen menm pa vle okenn moun vin di m ke se kesyon se bagay Jovenel Moïse m ap pase, se pou fè pwopagand pou Jovenel Moïse. Dayè yon moun ou pèdi tan w vin di bagay sa, se tan w ap pèdi paske m pa p menm reponn ou ankò. Paske si la nou pa ka konprann, nou pa ka kòmanse wè ke diskou ke nèg sa yo te genyen an, se yon diskou agresif pou te pouse pèp la a la rebelyon, pou te pouse pèp la a la revòlt li te ye, se ke je w pete, ou soud, ou pa konprann, ou pa wè. Jounen jodi an, moun ap mouri pa pile pa pakèt, chyen k'ap manje kadav moun, Menm nèg sa yo ki te di yo te avèk pèp lan, yo te nan kan pèp la, yo te sou bò pèp lan, jounen jodi an se nèg sa yo ki nan pouvwa, ki pa menm ka fè yon mèrd pou pèp lan, ki pa menm ka souke kò yo paske sa k ap pase a la a swa l pa nan enterè yo oubyen yo gen dwèt yo tranpe ladan l. Swa l pa nan enterè yo paske yo menm yo gen ajenda pa yo, yo gen bagay pa yo pou yo regle, oubyen yo gen dwèt yo tranpe ladan l. Se de fòm posib. Epi, pou yon nèg di w ke sou Jovenel Moïse, te gen masak, wi sou Jovenel Moïse moun t ap mouri, moun t ap tonbe, te gen masak k ap fèt nan katye popilè yo, menm jan. Responsabilite a, yo te di se krim deta, yo te di se leta k ap manniganse bagay pou moun pa pran lan lari al manifeste eksetera. Ebyen jounen jodi an moun sa yo k ap viktim lan, kisa n ap di pou yo? Kisa n ap di de yo? Kiyès n ap bay pote chay lan? Responsabilite a se kiyès ki genyen l? M pa kwè se mwen menm ki gen responsabilite pou met sekirite andedan peyi an. M pa kwè se mwen menm ki gen responsabilite ki chèf CSPN, ki pral planifye operasyon, ki pral planifye kòman operasyon ap fèt, ki kote operasyon pral fèt, se pa responsabilite m, m pa gen pou m foure bouch mwen nan bagay sa, m pa gen pou m pran desizyon andedan CSPN, ni ou menm, ni yon lòt, ni yon lòt. Se responsabilite Ariel, se responsabilite Emly Prophète, se responsabilite Frantz Elbé, se responsabilite enspektè jeneral lapolis etc. Avèk tout lòt, tout lòt, tout lòt moun. Ki genyen atribi pou reprezante, pou reprezante yo andedan CSPN nan. Men an nou serye, si nèg yo pa asime responsabilite yo, jounen jodi an se kiyès ki dwe denonse yo? Eske w dwe fèmen je w? Eske w dwe fèmen bouch ou? Eske w dwe rete ap gade kòman moun ap mouri, kòman moun ap trepase, kòman y ap kidnape moun, kòman y ap vyole fanm ak tifi, kit li devan, kit nan dèyè yo, epi ou pa di anyen, ou pa fè anyen, ou pa reyaji? Epi yon moun vle fè w konprann piske yo se militan y ap defann mil goud, y ap defann mil senksan goud, ti sak diri yo, ti spageti yo, ti lèt yo eksetera, kou w pale, moun yo estomake, y ap frape lestomak. Se paske reyalite a yo pa viv li, se paske kadav la pa frape pòt lakay yo, se paske yo menm yo pa gen vyann k ap santi lakay yo, men lòt moun ki gen vyann k ap santi lakay yo a. Moun sa yo ki pa ka dòmi nan meyòt, ki pa ka dòmi nan doko, ki pa ka dòmi nan laboul, ki pa ka dòmi nan kwadèboukè, ki pa ka dòmi sous matla. Moun sa yo kiyès k ap pale pou yo? Jounen jodi an, nou gen dè zòganizasyon de defans dè dwa imen an Ayiti. Ki pa w de responsabilite yo genyen nan ede moun sa yo? Jounen jodi an la, kiyès yo pral bay responsabilite masak k ap fèt, dezas k ap fèt andedan peyi an? Paske, si vrèman se yon batay pou pèp, se yon batay pou peyi k ap fèt, fòk chak moun asime responsabilite yo. M ap gade Antonio Guterres, m ap gade Sekretè Jeneral Nasyonzini an ki mete de men l nan tèt li ap rele anmwey sa k ap pase ann Ayiti an la, Se grav, se ekstrèmeman grav. Atak ki al fèt sou moun sous matla, atak ki a fèt yon lòt bò sou moun Meyòt Doko, atak ki a fèt nan Kwadèboukè, moun k ap pran bal, moun k ap tonbe de manyè similtane, kòmsi gang yo, yo kowòdone atak yo, epi ou gen mouche Leta la, Ou gen Ariel Henry ki reprezante leta, ou gen minis jistis ki reprezante leta, ou gen Ricard Pierre ki reprezante leta, ou gen Andre Michel ki reprezante leta, mouche leta avèg, mouche leta soud, yo pa wè, yo pa tande. Epi pou n pa pale, n ap pale, n ap pale, menm jan w wè e vandredi, M pa son son nan emisyon polisye ki rele tèt li sniper ki di yo menm yo pare pou yo pou yo leve kanpe pou yo revolte yo pare pou yo mare Ariel yo pare pou yo ta menm al mete moun yo nan palè paske sa kap fèt la li li pa posib li pa nòmal etc epi gen moun ki di w oh moun kap fè a l pa pale Men, e ou menm ki rete ou pa janm di anyen? Kòm ou pa janm di anyen, fè! Fè! Si moun k ap fè a pa pale, bon ou menm ou pa janm pale, fè aksyon! Anyen pa janm bon pou ti pèp sa a. Anyen pa janm bon pou Ayisyen. Anyen pa janm bon pou nou. Fòk nou kòmanse chèche priyorite nou. Fòk nou kòmanse chèche sa k ap bon pou nou an definitivman. E menm Ariel, Nou wè la a, e ki fin dekriye Ariel non l enplike nan touye prezidan Jovenel Moïse on pakèt pawòl on pakèt pawòl ap di. Kite menm gwoup polisye sa yo ki ta deside yo ale lakay Ariel, yo mare Ariel, yo wonfle Ariel, yo arete Ariel, epi foto kòmanse vin jwenn nou nan mitan nou. M pa di se nou tout non, men ap gen yon gwoup nan nou kanmenm k ap, an, yo pa t dwe fè granmoun nan sa, yo pa t dwe maltrete granmoun nan, yo pa t dwe bat granmoun nan, an, l pa merite sa, mezanmi, woy. Paske nou menm anyen pa janm fin bon pou nou, nou pa konn priyorite nou, nou pa konn sa nou vle. Menm jan ou wè, anpil nan nou ki vin ap defann Jovenel Moïse, ki fanatik Jovenel Moïse, se apre l fin mouri a. Se de manyè postim. Se de manyè, se de manyè postim paske lè mi, lè opozisyon politik la t ap frape maten, midi, swa etsetera, yo te prezante yon Jovenel Moïse, woy! Nou te genyen l an orè. Epi boum, mèsenè rantre, yo asasinen l, yo touye l, woy li pa t dwe mouri konsa, yo tòtire l, yo fè sesi, yo fè sela. Fòk nou kòmanse fikse priyorite nou, fikse objektif nou. Ariel pa bon Ariel ap kraze peyi an yo pa dwe asasine prezidan yo pa dwe touye prezidan yo pa dwe touye otorite se sak fè nou dwe gon jistis ki fò nèg la vòlè marel metel yon kote poul reflechi penitansye pa fèt pou bèt sèlman penitansye pa fèt pou moun ki pa gen lajan penitansye pa fèt pou chyen penitansye pa fèt pou malere pou mizerab penitansye dwe fèt pou tout moun ke w te pòv ke w te gen lajan ke w tap vòlè ke w te vòlè yon poul ke w vòlè yon milyon plas ou dwe nan prizon. Plas ou dwe nan prizon. Se sa nou dwe konprann. Men an Ayiti nap fè bagay yo pa ti zanmi, nap fè bagay yo an kachèt. Bagay yo pa fèt konsa. An nou kontinye avèk zèfèyis sa yo bay pou Rican Pierre lan. Paske granmoun sa yo, sè tan si yo pa respekte tèt yo menm. Yo pa respekte tèt yo nèt. Yo pa respekte tèt yo menm menm menm. An nou kontinye. Nou pa enterese a tande sa Jovenel ap di. Li gen yon sèl pawòl pou l di, sè ke li wetire kò l nan tèt pouvwa a, li pèmèt ke peyi a rale yon souf, li pèmèt ke timoun yo al lekòl, li pèmèt ke moun ki gen lajan labank, yo prete poyen a yo pran, la enterè ap monte sou yo, ke moun sa yo kapab repran aktivite yo pou yo viv. Jovenel anpeche moun viv nan peyi a. Humm! Men koze. Jovenel anpeche moun viv nan peyi a. 21 mwa aprè Jovenel pa la non. 21 mwa aprè. Se sa moun yo pa renmen lè m di an. Timoun pa ka al lekòl paske paran yo pè y ap rantre kidnape timoun anndan lekòl. Y ap kidnape paran anndan lekòl. Jounen jodi an la, moun pa ka fonksyone nan Pòtoprens. Moun pa ka fonksyone nan depatman Latibonit, moun pa ka fonksyone nan Gonayiv, poukisa kokorat san ras, poukisa ou pa ka fonksyone nan Lestè, kokorat san ras, ou pa ka fonksyone nan Savyen, nan Lyankou, ou pa ka fonksyone Dechapèl, poukisa Gran Grif, Pòtoprens menm, Izo, Ti Lapli, Jenèv, Jepèp, Lanmò 100 jou pote kon ti makak, bon, m pral vin sou dosye ti makak la paske mwen menm m pa konprann Ayisyen menm. Gen de seri de moun k ap di w y ap fè yon travay pou peyi, y ap fè yon travay pou ede moun, tout nèg, tout moun sa yo m gen enpresyon se frèm y ap chèche. N ap tounen sou dosye ti makak la paske jounen jodi an la, verite an se ki sa l ye? Verite an nou gen yon peyi ki pran an otaj pa gang, yon gwoup teworis. E se youn dè rezon nou a nou afilye l, nou asosye l avèk teworisme deta, paske gen nèg nan leta a, gen nèg ki se gwo bra andedan pouvwa a, andedan gouvènman Ariel Henry an, ki byen antandi, yo gen relasyon, yo gen pwoksimite ak gang. Lè w pran Vitelòm Inosan, chèf de band notwò, Humm Vitelòm tou lè l te politisyen lè l potko machann dezagreman konsa a se nivo byen antandu li te konn chita planifye manifestasyon se li menm ki e ki fòme fantom 509 on gwoup belijeran se li k fè sesi se li k fè sela men Vitelòm inosan ki se patnè nèg sa yo andedan pouvwa a, ki konn chita avè yo, k konn kòmandite, menm jan gon pakèt lòt nèg nan sosyete sivil lan, menm gon, menm jan gon pakèt lòt fanm ak gason nan sektè prive an, puiske yo gen pwoksimite ak pouvwa Leta a, puiske yo gen relasyon dirèk avèk pouvwa Leta a, Chak fwa w finanse yon bandi, ou ba l mwayen pou l achte plis zam, plis bal. Chak fwa ou pote zam ak bal bay nèg sa yo ki se chèf gang, ki se chèf de band andedan la Repiblik. Lè nèg la touye yon moun, lè l masakre 10 moun, Lè l teworize popilasyon an, ou gen part de responsabilité la, pa w ladan l. Donk se tou nòmal lè yo pale de krim deta, lè yo pale de terorisme deta, fòk Ariel Henry, fòk li santi l konfòtab pou l tande l. Fòk li santi l konfòtab pou lè òganizasyon ki andedan Nasyonzini k ap defann dwa moun yo, Yo santi yo preyokipe, yo kòmanse mande kont, yo kòmanse mande binu kont de sa k ap pase an. Fòk yo santi yo alèz pou yo tande, wi se nèg ki nan leta ki alye yo avèk gang ki ap touye pèp lan. Jodi an pa gen Jovenel Moïse ki anpeche timoun al lekòl, pa gen Jovenel Moïse ki anpeche moun ki pran ponya labank peye dèt yo etc. Paske se Ariel ki sou pouvwa, se aktivite yo ki kontinye ap mennen. Se aktivite gang ki kontinye ap ranfòse andedan peyi an, donk fòk menm nèg sa yo ki andedan pouvwa Ariel lan, fòk yo ta wont pou yo pale de bagay sa yo. E se youn dè rezon wap wè Ricard Pierre pa vrèman pale hein. Granmoun sanwont sa l pa vrèman pale, paske se yon wont li ye. Se yon wont li ye, mwen menm m gen enpresyon si nèg sa te nan fanmi m, li te papa m, m tap pran distans mwen avèk li. Onètman m tap pran distans li avèk li. Distans mwen avèk li paske mwen menm de nati m pa nan m pa nan tete lang avèk moun ki pa koyeran nan sa yap fè. Pawòl ou dwe koyeran avèk aksyon ou. Pawòl ou dwe koyeran avèk aksyon ou. Ou pa ka di ou pa nan koripsyon pap sipòte kowonpi epi wap manje lajan koripsyon anba tab. Nèg yo ap vòlè, nèg yo ap tòtire yon pèp konsa, ap tòtire yon peyi konsa, epi kounye a pou pral wè lajan sa kap manje, kap fè fèt pou ou, lajan sa kap marye w, lajan sa kap fè w vwayaje, kèl wont. Kèl wont. Nan 5 an, nan 10 an, nou gen pou nou wè kantite moun kap malad, kantite de seri de moun, de timoun, jenn moun kap malad, kap tonbe mouri, paske lajan ayisyen, lajan Ayiti se lajan sògolye, depi w manje l mal, wap fini mal. Hum! wap fini mal. Yon sèl moun pa kapab kenbe tout yon peyi an otaj, li lè li tan pou moun sa, kriminèl sa ta pran konsyans ke li pa ka fè peyi a sa paske peyi a te bal chans li poul prezidan, se li menm ki montre ke l son enkonpetan, se li menm ki montre ke l son vòlè, li menm ki montre ke l son kriminèl e ke peyi a rejte l kòm enkonpetan, peyi a rejte l kòm vòlè, peyi a rejte l kòm kriminèl men li kontinye ap fè san moun koule. E li prale. Li prale ke l vle l, ke l pa vle l. Ke patwon l yo ki te mete l la fè yo rann yo kont jodi a la Jovenel pa ka rete ankò. Ou te ba l tòl se vre, ou te ba l bwa de pakat se vre, ou te bay diri, ou te bay moto se vre. Men pandan dezàn nan, yo gentan tire kòb sa a. Kounye a bay peyi a yon chans. Retire kriminèl la nan fas peyi a. Humm! Bon! Mesye Ricard Pierre, a ces mots. M fin avèw wi mwen, m fin avèw men kisa onètman nou dwe tire kòm leson nan tout sa Ricard di la yo? Nan kesyon politik an Ayiti se yon kesyon de momentum. Se yon kesyon de kiyès ki sou pouvwa a, kòman w ka takle l, kòman w ka frape l e kisa w ka jwenn an retou. Nèg yo, yo pat vle koabite avèk Jovenel Moïse. Sa vle di ki sa? Yo pa t vle pataje pouvwa a avèk Jovenel Moise, men yo te vle pran pouvwa a nan men Jovenel Moise. Paske si n sonje deklarasyon Evalière Beauplan, ansyen senatè Beauplan, lè l t ap eksplike ke Jovenel te prè pou l pataje yon pakèt pòs, pou l te fè remaniman ministeryèl, bay nèg yo ministè yo vle, ba yo direksyon jeneral yo vle, jis pou yo te ka kite l fin fè tan l lan sou pouvwa a, jis pou yo te ka kite l fin fè manda l lan, nèg yo te mèt vini vin jere Leta a. Yo pa t vle. Paske objektif lan li te klèman defini. Se pa t yon kesyon de koabitasyon, men se te yon kesyon aka akapare yo pouvwa a, pran pouvwa a, jere pouvwa yo. Pou yo te sèl kòk chante, pou yo te sèl mèt e seyè andedan pouvwa, andedan Leta a. E jodi an, kiyès li ye? Ou panse Ariel Henry ap janm janm janm janm oze l pou l ta kontredi yon desizyon ki ta soti pa bò kote André Michel? Ou panse Ariel tap janm santi l konfòtab pou l ta gen André Michel dozado avè l? Hum! Paske, imajine nou, an si peu de tan, kèlke mwa sèlman, nèg yo gentan etann tout otorite sa yo andedan pouvwa Ariel Henry an, mete kanpe HCT, fè plizyè akò, on akò 11 septanm vini. Andre Michel a un certain moment, SDP a un certain moment yo di w akò a li bon, akò a pa bezwen plus large ke sa. Boom, ok, entènasyonal lan mande fòk li pi laj, fòk gen plis moun ki rantre. Yo ba w akò 21 desanm. 21 desanm nan, gen kontestasyon ki kòmanse ap fèt, wi akò 21 desanm nan, li nòmal, li laj, si lòt moun vle rantre, lòt moun nan ka vini men se pa yo k pral dèyè l. O final moun yo, se pat janm on bagay peyi k tap regle. Se pat janm on bagay peyi k tap regle. E si n tande dènyè apwòch Éric Campierre lan, Jovenel Moïse prale, e 2 zan nèg ki te ba l tòl, ki te ba l moto, ki te ba l bwa de pakat yo gentan fin tire lajan yo. Men, jounen jodi an la a, manifestasyon ki tap fèt yo, lè w tande nèg bon gou, nèg yo ap ba w konntenè bon gou eksetera, jounen jodi a la a lè nou vin pran pouvwa a, yo pa tire kòb yo tou? Yo pa tire kòb, pile bilbòd, lajan yo te ba nou fè bilbòd, fè mayo, fè sesi, fè sela pou fè manifestasyon. Yo pap tire kòb sa yo tou? Yo pap tire yo kado yo te fè nou kado yo? Yo te tèlman renmen fòm tèt nou? Kòmsi yo pran moun pou egare. Lè n t ap rele blan vin pran Jovenel Moïse, nou te mete l eksetera. Jounen jodi a la, blan sa a ki kore dèyè Ariel Henry, ki kanpe dèyè Ariel Henry an, se pa nan enterè nou? Se pa tan nou genyen pou nou fè plis lajan, pou nou plis alèz sou pouvwa a non, pou nou plis konfòtab, dezyèm rezidans, lajan sesi, lajan sela, pèdiyè, n ap byen pase. Kòmsi, mwen m vle nou kòmanse kale je nou. M vle nou kòmanse chèche moun ki enmi nou yo, moun k ap fè nou mal yo. E se youn dè rezon, vandredi a, m fè yon ti egzèsis avè nou. Senk, bay senk politisyen nou estime ki fè peyi a plis mal ki fè peyi an plis tò, ki fè peyi an plis dezagreman, ki koze plis dega nan mitan sosyete a. E kòmanse aprann chwazi moun ou ta renmen, moun ou ta vle reprezante w, moun ou ta vle jere leta a. Se pa paske ou renmen fòm tèt moun nan non. Se pa paske moun nan se zanmi w non. Se pa paske w tande y ap pale byen de moun nan non. Men kisa moun sa a fè deja? Kisa moun sa a ka fè de, ka fè? Kisa moun sa a te, si l te nan leta a deja, kisa l te fè ki te pote rezilta, ki te pote fwi? Se sa yo pou kòmanse panse. Paske pandan nou menm nou p ap panse, nou p ap reflechi, nou p ap aji an, gang yo ap reflechi. Gang yo ap kowòdone yo. Gang yo ap planifye. Gang yo ap atake. Yo ap atake, paske si gang yo pa t konekte, yo pa t entèkonekte youn avèk lòt, kòman w ta di m ke lapolis al mennen operasyon nan Laboul, lapolis ale nan fyèf Ti Makak, Ti Makak pran bal, epi enfòmasyon ap sikile, Ti Makak ta desann jous nan vilaj al pran swen, eksetera. Se paske gon koneksite, gen kowòdinasyon ki fèt, gen ramifikasyon ki fèt, nèg yo lye, nèg yo se alye, se zanmi eksetera, se patnè yo ye. Donk, gen patnè pou fè krim, gen patnè pou fè teworism, gen patnè pou simaye latwoublay, nou menm kòm Ayisyen nou pa ka mete tèt nou ansanm, nou pa ka kole zepòl ansanm pou n chanje yon sistèm, pou n chanje kondisyon n ap viv? Donk, nèg sa yo k ap touye a, yo gen plis enterè nan peyi an ke nou menm? Nèg sa yo kap kidnape, kap mete nou deyò lakay nou an, yo gen plis enterè nan peyi an ke nou menm kòm moun pezib, kòm moun onèt ki travay di pou nou viv trankil andedan peyi an, nou poko konn priyorite nou toujou. E nan dosye ti makak lan mezanmi, mwen dosye sa a, se yon bagay m vrèman pa ka konprann kòman nèg Ayiti, kòman Ayisyen renmen pwofite de sitiyasyon pou pran frime. Onètman. Gen de seri de moun ki pa janm aksepte ke Ti Makak te mouri depi 20 avril. Lanmò Ti Makak lan, bri lanmò Ti Makak kouri, Ti Makak mouri depi 19 avril. 20 avril, enfòmasyon ap sikile, gen de seri de moun ki frape lestomak yo, bat lestomak yo, sèmante, Ti Makak pa mouri, se pou yo ka fè divèsyon pou Ti Makak al pran swen lòt kote, eksetera. 2 jou aprè, yè samdi a, m etone, m sezi, bizarman, m wè ti makak remouri ankò. M ap mande konbyen mouri pou ti makak mouri? On nèg ki mouri, ki mouri depi 19, 20 avril, enfòmasyon ap sikile, yo di w l pa mouri. Kounye a, 22 avril, li mouri. Li mouri ankò. Men, veritableman, ti makak mouri, se vre. Ti ma kap mouri li pa la ankò sevre men m te panse ke leta peyi m pnh peyi m lame peyi m se petèt grenn opòtinite yo te genyen si yo te sezi okazyon pou yo te pwofite demantle gang sa nan laboul 12 nan fesa paske konprann byen Ti makak ki tap dirije la boule 12 ans l pat pou kòl li. E jounen jodi an tout gwoup gang andedan peyi an yo striktire, mph, yo yerachize, sa vle di gon chèf, gon lyetnan, gon dezyèm, gon twazyèm, gon katriyèm, gon senkyèm. Tout moun respekte grad yo, tout moun respekte etap yo. E il est bri ke ti makak ki pa la ankò a gentan gen yon ranplasan ki pral vin pran tèt baz lan. Donk si lapolis pa fè se ke de dwa pou debleye laboul dous, debleye fesad, debleye tomazen an avèk machann dezagreman sa yo, avèk zèfèyis sa yo, ti makak ka toujou pa la ankò, men gen yon lòt ki ranplase l ki vin pi rèd. Gen yon lòt ki vin ranplase l, ki vin pi anraje, ki vin pi kriminèl, pi vyolan ke sa. Donk, si Ariel, si Emly Prophète, si Frantz Elbe, si yo pa asime responsabilite yo, pou yo mete anlè nan Laboul 12, anlè nan FESA, yon prezans polisyè an kontini, pou yo deplwaye sa nou gen la kòm lame anlè sa a, Pou fini avèk gang sa, pou tout kont, pou tou pwofite demantle vagabon sa yo anlè a, kèk tan aprè la nou gen pou n tande lòbèy ki pete anlè sa. Mph. Nou gen pou n pete lòbèy, nou gen pou n tande lòbèy ki pete, m pa bezwen di nou plis, men se pa sa nou ta swete, nou swete ke leta peyi n fè sa yo gen pou fè kòm travay pou anpeche dezagreman. E se sa m t ap pale vandredi an, fòk yo aprann fè prevansyon. Fòk yo aprann jere yon sitiyasyon anvan menm ke l eklate nan figi yo. E dotan yo pa aprann fè sa, m sorry pou nou le pèp, n ap toujou gen modèl pwoblèm sa yo. E jan m te anonse li nan kòmansman e videyo a, ebyen genyen Moyiz Janchòl, lidè pitit Desalin nan, pitit ki pi pitit Desalin ke nou tout la. Ebyen, senatè a nan okazyon fèt li, e senatè a te deside desann Wanament pou l al fete. Senatè a byen vèti, byen kostime, senatè a fè cheve li, woy! Chik tik mezanmi! Senatè a, li pa t sèlman pwofite de okazyon an pou. pou li rankontre avèk e moun wanament yo, fete avèk yo, pale avèk yo, men kesyon bank lan, kesyon dola a, nou konnen l toujou fè l fè l cheval batay li, toujou ap denonse, toujou ap pale, toujou ap afwonte bank yo eksetera. Ebyen, nan jou ki sot pase yo la, plizyè videyo, foto, de seri de moun k al pran lajan yo nan bank, medam yo al pran lajan yo nan bank, bank yo deklare yo ke swa yo p ap ba yo kantite yo vin pran an, Swa yo pap ba yo lajan an, pa gen lajan disponib. Ebyen, medam yo vin avèk yon lojik toutouni la, retire pantalon sou yo, retire pantalèt sou yo, oubyen reta soutyen ak kilòt andedan bank lan, yo pa kè sou ap fè foto yo, yo pa kè sou ap filme yo, yo mete yo toutouni vin chèche lajan yo. E eske teknik sa, eske strateji sa li mache? Eske medam yo jwenn lajan yo te vin chèche a? Eske bank lan ba yo l? Oubyen eske se kore yo fè? Bank lan ka toujou deside pou yon rezon ou pou yon lòt sèvi kliyan lè yo wè sitiyasyon dejenere nan men yo men dotan ke Leta pa regularize marche bancaire lan, pa regularize kesyon chanj lan an Ayiti. Se kòve k ap fèt. Mwen menm brh ki la kòm bank regulatrice, kòm bank ki la k ap jere kesyon to de chanj, kesyon dola nan peyi an, kesyon lajan an dedan peyi an, mwen menm bizarman, m preske pa konprann travay y ap fè a. M preske pa konprann travay ke yo ap fè a. Yo pa jwe wòl jandam yo paske jounen jodi an la, si chak maten to de chanj bay, chak maten yo ba w to dola, yo di w ok pa gen pwoblèm, gen lajan disponib, tout moun ka, tout kliyan ka al sèvi tèt yo, ka al nan bank komèsyal ke yo gen lajan, yo epanye, eksetera. Kòman ke w pral al nan yon bank pou bank lan di w li pa gen lajan? alòske brh ki la kòm ògàn regilatè, li pat soti kominike pou l di gen pàn dola, gen pwoblèm dola sou mache a oubyen nan peyi an. Epi pou mwen menm ki redi travay di, pou mwen menm ki pa gen dòmi lannwit, ki pa gen dòmi lajounen, m sere ti kòb mwen nan bank pou m al pran lajan m kounye a pou bank lan ta di m ke o madan m pa gen lajan, Humm m pa konn sa m tap fè bon m pa tap mete m toutouni sa li evidan ke m pa tap mete m toutouni m pa tap renmen wè m pase sou rezo a men medam sa yo ki yo menm yo estime ke dwa yo leze se konsa pou yo fè fristrasyon yo pase pou yo degaje kòlè yo kont bank lan sa se chwa pa yo men jounen jodi an kisa nou menm nou mande kòm moun ki gen lajan nan bank si bank yo se sa yap fè nou. Se kòmanse fouye ti tou nou, pa kite vwazen an wè kote n ap fouye twou an, pou n sere lajan nou lakay nou, nan twou lakay nou. Men kounye a, gen yon lòt dilèm, bandi ap met moun deyò lakay yo. Bon, brèf, ase pale, ban m kite nou avèk Senatè Moïse Jean Charles ki li menm Li pral di nou plis nan dosye dola a. Yo ba nou grangou, yo lage nou nan mizè, menm lajan nou, nou gen labank, n al chèche l, yo di yo p ap ban nou li. Fanmi nou voye lajan pou nou, yo pran l nan men nou. Ebyen, se pou n konsyan, moun sa yo p ap ede nou. Ebyen, nou ki ale yo, nou mèt ale. Men, sa ki la yo, mete fanm sou nou, mete gason sou nou pou n leve kanpe pou n defann dwa nou. Pèp ayisyen, lontan lontan yo te pran nou pou yon pèp japwouv, jodi a yo pa vle pale nou pa yon pèp japwouv paske n ap revandike dwa nou. Lè n ap revandike dwa nou, se pa moun nou kont non, men se tèt nou n ap defann avèk peyi Desalin nan. Pèp ayisyen! Jodi a, s on fyète pou nou. Yo te met anpèchman pou n te pale avèk lòt moun nan mond lan. Jodi a, nou pa ka di l tou ba non, n ap di l fò. Ebyen, jodi a, nou gen tan pale ak peyi Larisi, nou pale avèk Lachin, nou ouvè vè Lafrik e n ap pale avèk peyi Venezyela, avèk peyi Kiba. Sa k pa kontan, koze yo. Tout sa ki bon pou peyim nap fèl depi nou pa nwi lòt pèp paske se moman menm ki mande poun defann dwa nou pèp ayisyen nou pa gen prezidan nou pa gen premye minis nou pa gen palman nou pa gen lame nou pa gen lopital Lekòl tèt anba, lajistis tèt anba, men fout tonnè nan ki sa n ye la pèp ayiten? Pèp ayisyen, louvri je nou non, louvri je nou pèp ayisyen, louvri je nou, paske pa gen anyen pou nou, grangou nan teng nou, ensekirite nan teng nou, se lè lapli tonbe nou jwenn dlo pou n benyen, ayisyen pa benyen ankò non nan vil yo, paske yon machin dlo Fin vann tro chè anndan peyi a non pa gen elektrisite fatra ap bat nou men nan kisa'n ye la nou pa gen demokrasi epi yo mennen nou vè yon echèk ebyen echèk sa a se li mtap tann poun te ranvèse sitiyasyon an pèp ayisyen Moyiz Janchal Fè deval Nou chèche lajan fon petro karibe pou n retire peyi nou nan sa n ye la jodi a etranje avèk dirije ayisyen vole lajan an aprè sa y ap pase nou nan tenten sèt fwa si pèp ayisyen je nou kale se pa tèt kale m di non je nou kale pou n gade sa k ap vini sou nou nou te pran letan pou n t anonse nou sa kap finn anndan peyi a m te di nou nou pral nan bank yo nou pral rive yon moman yo pral di nou pa gen lajan olye yo di nou pa gen lajan yo di nou pa gen siyal se an fransè yo di l lè yo di nou pa gen siyal rete nan bank lan rele mwen jiskaske yo ban nou lajan nou pèp ayisyen tande byen pou peyi an akoz anpil moun ki tap pati nou te kanpe mouvman an paske Anpil anpil moun tap chèche viza, eskizem tap chèche paspò pou yo te pati, m pa te ka nwi moun sa yo. Men, pèp ayisyen, moman an rive paske nou vin gade pa gen espwa ankò, kè moun kontan, kè moun pa kontan, mobilizasyon yo pral repann nan kat kwen peyi an. nan semèn kap vini yo e m fè deklarasyon sa Wanament 21 avril 2023 22 avril 2023 pèp ayisyen pèp ayisyen sonje byen jodi an s on onè pou m repete sa ankò se pou n konnen ayiti yo te vle pran nan men nou an yo vle pran l Poukisa? Paske yo di tèlman gen resous nan peyi Dayiti, anpil peyi oksidantal yo, resous lakay yo prèske fini. Yo deklare Ayiti se rezèv yo. Pou Ayiti te rezèv yo, fòk pa gen, fòk pa, fòk pa, fòk pa t genyen entènèt, fòk pa t genyen rezo sosyo. Jèn nou yo, nou wè sa k ap pase an Afrik, Nou wè sa kap pase an afrik, afriken yo leve kanpe wi, nou menm tou fòn leve kanpe paske se moman an ki rive tande pitit mwen yo, m te vle di nou jodi an nou paka fè bak ankò e lontan lontan pa te gen espwa men nan moman sa Espwa lap parèt tou piti piti. Gade non map gade espwa men anpil moun poko wèl moy jean charles wè espwa sa gen nan moun ki di pa gen espwa map mande nou pran pasyans dezyèmman peyi pa konn disparèt twazyèmman nou wè sak rive Pandan l ap kouri ale, blan yo ap achte tè toupatou ann Ayiti. Nou konprann jwèt la? Ebyen, si Ayiti se yon paradi, fò l paradi pou nou tout. Li pa ka paradi sèlman pou senk pousan moun. Se senk pousan moun ki jwenn manje. Se senk pousan moun ki gen lajan. Se senk pousan moun ki ka fè komès. Se senk pousan moun ki monp nopolize yon pouvwa. Ebyen, sètfwasi, Jodi a, nou pran desizyon pou n di peyi Dayiti se pou nou. Pèp ayisyen, kèlkanswa kote nou ye, se pou n konnen, kèlkanswa kote n ap gade n, kèlkanswa kote n ap suiv, se pou n konnen Ayiti nou gen an, yo pa ka vin pran l nan men nou ankò. Sa k te pase nan tan lontan yo, li pa ka vin repete l ankò. Paske, je ayisyen kale twòp. Je ayisyen tèlman kale, laboujwazi pa gen kandida, Blan yo pa gen kandida pou afwonte non, se yo menm ki kreye ensekirite a. M sonje lè m te lanse mouvman yo, anpil moun di woy, Moïse Jean Charles fèmen lekòl. Men jodi an, tout lekòl Pòtoprens fèmen. Pou ki rezon? Pou ensekirite. Lè m te di nou leve kanpe, se ensekirite jeneralize sa mwen di t ap rive sou nou wi. Lè m te di nou leve kanpe, se paske m konnen nou ta pral bezwen On bouret goud pou n al achte on pen nan makèt. Eben jodi a wa nan kisa w lage nou. Gade konbyen kòb on moun bezwen pou achte on grenn dola. E yo voye dola ban nou, yo pran l nan men nou. Lòt semèn, mesye bank yo ranje nou wi. Lè m leve kanpe avèk pèp ayisyen an, piga nou di Moyiz Janchal ap vin nou non, nou pa vle tande. Paske leve kanpe a pral fèt avèk nou. Antouka, Se yon reyèl plezi pou m twouve m Wanament lakay mwen, kote nou gen anpil anpil moun, anpil anpil moun jodi a yo pa konn kisa pou yo fè ak Moyiz Janchal. Nou kwoke nan gòj yo, m ap repete l pou yo ankò wi, epoutan jodi a nou gen tan devan ti kare gòl la, yo takle nou penalite, yo pa takle nou n ap bay gòl, yo pa konn kisa pou yo fè. Se moman menm ki rive. Pou Ayisyen revòlte e son fyète pou mwen nan tout kat kwen peyi an m wè jèn yo revòlte m wè klas mwayèn nan revòlte m wè tout notab yo revòlte paske nou pa kapab ankò nan sa yap fè nou la yo fenk kòmanse wè paske nou pral re ekri listwa ankò tande sam di wi pèp Ayisyen an pral re ekri listwa ankò e jodia Se moman an mèt rive pou Ayiti libere. Pèp Ayisyen, tande byen sa m ap di nou. Konnen byen, timoun pa antre nan lame, tande! Nan sa n ye, nan sa n ye la jodi a, m pa bezwen ki kategori w ye, ki relijyon w, mare senti w pou n antre nan batay sa ki la a. Nou pa wè, pa gen èspè ankò pou nou non. Èspè nou, se kapasite. Leve kanpe nou paske moun kap goumen pa janm pèdi ke Bondye beni pè dayiti e ke ke Bondye gade nou an tout konsiderasyon mèsi mèsi mèsi mèsi mèsi bokou mèsi bokou se ton reyèl plezi. Vin rale m Bon e frekan nou ye Nou pa dwe mache nou ak kalòt bann frekan.